Yes medam matmwazèlz e mesye bwa kale nan komin ench popilasyon an arive depoze la pat sou yon bandi bandi sa selon dènye enfòmasyon yo se ta dezyèm chèf de gang nan kanaran ebyen pèp ayisyen Popilasyon an fin asezonnen misye, pase alimèt, woule kawotchou pou mete dife, pandan moun ap kouri pou flanm dife a, misye li menm l ap danse nan dife a, li pa vle mouri. Ou kwè se koze? Bwa kale nan komin Pòdepè, popilasyon an depoze lapat sou yon gwo vòlè depi divès tan k ap mache kase boutik moun nan zòn nan, Yo asezonnen l, epi sa w tande a, yo pase l sou dife. Bwa Kale nan komin Tomazo, popilasyon an nan tèt kole ansanm avèk lapolis rive trennen 4 bandi tankou kabrit. Bwa Kale nan Leyogàn, popilasyon an ansanm avèk lapolis rive mare 5 bandi Mesye sa yo ki ta fè pati de baz gang Ti Makak ki te kouri desann vin kache nan zòn nan. Apre komisè Muscadin fin deguste bandi pou lavi, li pale e eksplike kòman li te arive mete pwen final nan lavi misye pandan tip sa t ap sot pran pwen pou l te vin batay nan Pòtoprens ansanm avèk lapolis. Medam, matmwazèl e mesye, Prezidan Nayib Bukele. Frape ankò yon lòt fwa, gwo manifestasyon òganize nan Solino, moun Solino leve kanpe pou di Solino pa gen vòlè, aba ensekirite e lanse operasyon rache vòlè. Mwen envitew rale chèz ou chita konfòtableman an fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske w like Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl pa w la, pa ezite aktive klòch notifikasyon w nan pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te Manman m chaje ak pitit. Lè yo jèn tout pati kitel men kou lap mouri tout vin mouri nan pyel mèsi a chak fanatik kite kòmante repons lan se pye bannann ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen tou won san fon tou won san fon pa ezite kite eleman de repons paw la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam matmwazèl e mesye nap derape nan komin Hinche ki sak pase. Operasyon rache vòlè se pa ou Operasyon rache vòlè Operasyon rache vòlè Operasyon rache vòlè. Popilasyon nan Hinche medam matmwazèl e mesye rive depoze lapat sou yon bandi. Selon dènye enfòmasyon ki arive jwenn nou bandi sa se ta dezyèm chèf gang nan Kanaran. kap bay pwoblèm. Misye ki t ateri Ench, popilasyon an pral depose lapat sou li. Mare yo mare l frè m ak sè m kap koute m, misye pon bwa kale non, sa s on bwa kale pro max. Yo kenbe misye pèp ayisyen. Yo fin kase mete nan bòl li. Asezonnen l ansanm avèk bon ti gazolin pèp ayisyen. Yo mete ti kawotchou pou li epi taw alimèt. Bandi sa ki gen pwen, bandi pa vle boule pèp ayisyen. He ou kwè se koze. Pandan moun ap fè bak pou flanm dife a ki tèlman frape yo k cho, bandi an li menm li rete byen vivan anba dife a. Ou pa bezwen mande m kisa k pase, misye gentan rive Kay Baron. Medam, matmwazèl, se mesye Bwa Kale nan komin Pòdepè. Gen yon gwo towo nan vil la, tip sa a ki pran plezi l, ebyen kase depo moun, kase boutik moun. Moun Pòdepè leve ayè pèp ayisyen, yo di FIFININI, Abraram di se ase. Lapolis ki t ap lase bòt li pou wè kòman yo te kapab depoze lapat sou tip la, popilasyon an di lapopo, silteplè, pa ou pa beswen deranje w, kontinye lase bòt ou, kontinye pran ti repo paske m konnen ou fatige, kite nou jere dosye a. A! Pèp ayisyen, jere dosye bandi a! Ebyen sa w tande a pèp ayisyen, moun nan Pòdepè, ranmase manchèt yo, yo chèche baton yo, ebyen yo pati dèyè vòlè sa a. Yo arive depoze lapat sou li, yo sizonnen misye byen sizonnen, apre sa yo mete l sou recho. Pastè Malolo, ki sòti nan koze a, kòman popilasyon an rezoud pwoblèm ensekirite a? Nèg yo pran kòd pou pa chape jiskaske yo rann dènye soupi yo. N ap debake nan komin Leyogàn, popilasyon an ak lapolis bwa kale pi rèd. Nan onzyèm seksyon kominal Leyogàn ki se Kanbriyèt, ebyen pèp ayisyen, popilasyon an ak lapolis rive mare senk manfouben, senk malandren Mesye sa yo, selon divès moun ki rete nan lokalite sa a, mesye sa yo soti anlè Petyonvil, nan Tomasen. Ebyen pèp ayisyen, popilasyon ak lapolis rive, yo mare nèg yo byen mare, nan moman m ap pale ansanm avèk ou la a, yo nan komisarya Leyogàn. An atandan, y ap mennen ankèt. Ebyen, popilasyon ansanm avèk lapolis ap rete tann pou konnen ki sò mesye sa yo nan jou k ap vini la. Aprè Komisè Muscadin fin degiste bandi pou lari, ebyen Komisè a soti nan silans li pa li. Li eksplike nan bon ti mamit medam matmwazèl e mesye, kòman li arive depoze lapat sou bandi sa. Depi kilè l t ap chèche l e kòman li fè idantifye se li menm? Pou plis detay, an nou tande deklarasyon komisè a nan mikwo laprès. Se yon nèg l ap chèche lontan, Louis Belleret. Nou konnen misye se nèg nan Nip, misye te patisipe anndan vilaj la e sou ansyen prezidan Jovenel kote ke se misye ki t ap charye kò kadav 6 polisye yo al jete nan Borel. Oh! Sa vle di misye s on gwo kòk mò! Enben se sak fè l ekri sou li bandi pou lavi a enben kounya bandi pou lanmò an bandi pou lamò hein. Pa vini yo ki pou sove yo humm ok ooh misye san dan vil avè di l tap bwote kò polisye ann ale komisè fin ban nou rès detay yo se enpòtan. Se youn rezon k fè si lameri ranmase kadav la, la pat ranmase l. Nan vle e an dedan vilaj la polisye yo. Men kijan kijan ou fè mennen operasyon sa komisè? Men m te gen enfòmasyon sa a paske sa k pase nèg yo trè malen. Nèg yo pa travèse wout Sanlou pi souvan. Nèg yo pase pa Jakmèl lè y ap chèche Pòtoprens. Jakmèl, y ap tonbe pa Benè, y al tonbe pa Kafou 44 epi yo plonje Okay. Nan pit la deyò tou yo pase pa mòn Nepal. Pandan yon ti bwa ou pase pa mòn Nepal, twouve Fondèblan. Depi Fondèblan ou kapab tonbe swa mòn Monsiya Kapab tonbe swa Lakolin Daken oubyen Kafou 44. Donk gen 3 posiblite. Donk mwen menm, kòm dabitid, lè m gade sou nèg yo k ap travèse, m gen yon pozisyon egzat m al kanpe pou m al tann nèg yo. Kafou sa rele pa vini ou ki pou sove ou. Nou konprann komisè. Ok! Misye te vin renouvle pwen an. Li te vin, pwen ale a la liy, epi w parèt ou menm ou fè, pwen final nan dikte bandi a! Oh my God! Ann avanse komisè! Nan sa yo nou poko, nou pa gen enfòmasyon de yo menm? Ougan se djòb lap fè. Ougan se djòb lap fè, bon afè. Nenpòt moun ka kote ougan ou mande yo bagay. E komsi yon nèg tè tè ki blese lal lopital li mande medsen an pou operasyon an. Men eske ougan pa pa pale ansanm avèw kòmkwa ke li konn abitye bay jan de nèg sa yo pwen deja? M pat pran ka ougan an, m pat pran misye kay ougan an. Sof ke jodi a misye pa la e m fèk kare, fè fas kare a nèg yo. Paske nèg sa yo fè peyi a twòp mal. Men se te yon operasyon ki fasil? Rizib mwen. Se yon operasyon ki te pran lontan. Mèsi komisè. Bon mesaj pou bandi yo komisè. Mesaj ou genyen pou bandi yo, bandi yo, asasen yo, kriminèl yo fòk nèg yo pa vin nan yo. Si nèg yo vle depoze zam ya depoze zam. Men mwen menm kòm komisè gouvènman, chèf village, m pa gen pou m mande nèg yo pou yo depoze zam. Gen pou m pran zam ki nan men nèg yo a. Si Yo pa vle m pranl lè sa afèm te gade yo yo kap wèl map kontinye atake nèg yo a boule wòch paske fòk dyaspora yo tounen vin envesti fòk dyaspora yo moun ki an retrèt la yo kapab vin abite nan peyi yo fòk komèsan yo antreprenè yo òm dafè yo taksi moto yo kapab vakye a okipasyon yo kòm sa dwa nan tout peyi a menm jan moun nan nip ap fèl la. Sèje kòman w wè operasyon bwa kale a ant pèp la avèk lapolis? Bon popilasyon an dwe pran destin nan men popilasyon an dwe pran destin nan men paske. Jodi a la se leta e m pa ka di leta absan men m pa ka di leta pa kapab men si leta an swa pa pran reskonsablite l pou fè fas kare ak nèg bandi yo si popilasyon an kapab pran desten l an men fòk li pran desten l an men kanta mwen menm m pran desten m lan an men m pran desten gran sid la an men men men m ap kontinye atake nèg yo a boulè wouj m ap kontinye pa mache sou nèg yo m ap kontinye pa manje nèg yo m pap bay nèg yo chans paske nèg yo menm yo gon plan pou peyi a plan yo gen pou peyi a se fè tout sitwayen onèt yo kite peyi a epi pou yo pran peyi a. Komèsan, antreprenè, òm dafè, dyaspora, kontinye rele m, kontinye ban m enfòmasyon pou ke m mache pran nèg sa yo. Lè m t ap fè operasyon sa yè, m te an kominikasyon avèk yon jounalis, bon, sa te kache, m t ap pale avèk yon jounalis, yon nèg ki gen medya li, ke tout moun nèt la konnen. Lè misye fè m pale de sa, m di misye pa gen pwoblèm, menm kote a m plonje, epi nou fè filati, 2 machin, n ap tcheke, n ap opere, finalman nou defini. Vwala, medam, matmwazèlz e mesye, komisè Muscadin arive mete pwen final ansanm avèk bandi, bandi pou lavi, se konsa tip la rele, men non l se Izòp Jòj, komisè a fè l konnen Jòj. Toujou nan Miragwàn, pèp ayisyen, ebyen komisè Muscadin debake nan imigrasyon popilasyon an vole nan kòlèt komisè a tèlman yo kontan wè l pote l plent donk dosye kòripsyon nan dosye imigrasyon an se p on ti dosye ki piti menm an nou tande deklarasyon komisè a ansanm. Ou byen pa ka vini anndan imigrasyon an deja gen plis moun pase deyò a donk n ap gade la a gen yon poul prèske de 10 a 20 moun ki la a. Vin goumen avè nou pou yo ouvè baryè a pou nou ka antre pou n al melanje avè yo alòske nou menm nou k fèmen baryè a nou di jiska n ap jwenn komisè Miskaden vin ouvè l ou konprann Pako. Tout popilasyon an te konnen ke imigrasyon pat la pou l te resevwa pèsòn moun dòmi nan espas la sinon. pa deyò baryè la. Yè swa tout popilasyon an yo bay tèt yo misyon pou yo dòmi nan seren an la pou ke maten an pou yo kapab pran ling pou yo antre andedan pou yo al kouche paspò yo jan direktè an te di l e jan komisè Miskaden te di l. Maten an lè nou leve. Baryè lan poko ouvri jis kote nap pale la. Nou wè gen plis moun ki anndan espas la ke moun ki deyò yo. Se rezon sa ki fè popilasyon an li revolte maten an la kote ke li fèmen baryè imigrasyon an pou pèsòn moun pa ni rantre e ni moun anndan pa sòti jiska an atandan ke Komisè Muscadin vini ke li pran yon desizyon avèk popilasyon an. Moun sa yo kote yo soti? Bon, nou pa ka konnen kote moun sa yo soti, men si nou, si nou entèlijan, nou ka di se yon konpwomi egzatteman bò kote yon ansanb de, ansanb de anplwayè ki egzatteman ki ap travay anndan imigrasyon Miragwàn, ki koz. Jodi an la a, popilasyon an konstate egzakteman se menm nèg sa yo ki vle boude bwat la nan men direktè nan men direktè la. Mentnan jodi an la a, popilasyon an m pa kwè ke y ap bay direktè Orel responsab sa k ap pase jodi an la a. Moun sa yo ki anndan an? Moun sa yo ki anndan an? Ki jan yo fè anndan an? Bon! Moun ki anndan an, nou pa konn kote yo pase. E se si ke nou pa konnen eske se depi nan aprè midi yo antre nan baryè a, yo antre, ou di mwens eske se machin nèg yo ki di yo se responsab anndan imigrasyon an ki bwote yo antre anndan imigrasyon an. Depi kilè ou nan espas sa la? Jodi an la a, e. Li vle di pou popilasyon an ki te aksepte dòmi nan seren an pou ke yo te ranpli kondisyon komisè Muscadin te di yo e direktè Aurel te di yo pou yo te kapab fasilite yo antre al kouche paspò a. Mentnan jodi an la se pa sa ki arive fèt. Se rezon sa ki fè popilasyon an revòlte. Nou bloke baryè lan la jiska nouvo lòd ke Direktè Orel e Komisè Muscadin vin pran yon desizyon. Apa mwen baryè a fèmen? Bon, nou pa ka fè santiman. Nou pa fè santiman. Paske nou pa, nou pa konnen, nou pa konnen moun. Men sèlman nou leve maten an, nou jwenn anndan espas la gen plis moun. Antouka, ou kapab konprann, responsabilite se chay. Lidè yon peyi tankou peyi Dayiti, se pa yon bagay ki osi fasil. Premye minis Ariel Henry, ou pa anvi popilasyon alèz avè w konsa? Dirijan nan peyi dayiti eske nou pa ta renmen pou popilasyon an fè nou konfyans konsa pou yo ap tann nou pou yo ap rete kenbe tann yon dènye desizyon nou pa la yo ap tann nou vini paske yo vle fè bagay yo dan lòd ak disiplin nou pa ta renmen sa se jan sa bèl pèp ayisyen lè moun gade nou ap felisite w Pou gwo sèvis wap rann, pou fason w pran swen popilasyon an, Komisè Muscadin, kontinye kenbe. Frè m ak sè m k ap koute m, ensolit nou pou jounen jodi a, kanè bandi yo aktyèlman la ansanm avèk gouvèneman ki mwayen yo fè minis Nesmy Maniga a, an nou gad ansanm. Men timoun gad lekòl, bèl efò. Wi. Men li de tan, li premye al fè 1,44, dezyèm nan fè 1,29. Fòk van jwenn li premye nan klas la wi, si yap kòmanse nan sak pi piti a li premye. Bèl efò, sa a son timoun kal lekòl. Oh oh, yon timoun monchè. Mwen menm, timoun sa yo. Ou pa ka pa gen yo nan fanmi w. 1 44 li desann li fè 1 29 li pa ki. Men timoun k al lekòl monchè. Men papa elèv mwayenn 1 an menn. Tout fanmi an la fami reyini. Mezanmi. Eske w aliyen kot kòripsyon an rive? Salitasyon spesyal a madam Jean Baptiste. Medam, madmwazèl e mesye se moman pou n rantre nan Solino jounen jodi a menm popilasyon an frape pye l atè gwo manifestasyon te fèt pou di aba ensekirite di Solino pa nan vòlè e non sèlman sa tou divès sitwayen deklare yo menm k ap arive mare chèf de gang Bèlè a ki se Kempès pou remèt li bay lapolis. Pou plis detay, an nou swiv kòman manifestasyon an t ap dewoule. Nap goumen pou teritwa nou pou nou pa al nan maron. Se sèl sa sèlman m ka voye ba Ariel. Mèsi. Kale twou nan mouda lidè santi politik yo kap met ensekirite lave san nan peyi a. Kapab ankò, nap di 10 depatman prepare galil nou, manchèt nou, gazolin nou, boutèy koktèl molotov nou e pou n mache pran izo, ti lapli, vitelòm, jèf, plan B a pa di bak, li pa di bwavo, li pa di bonjou, plan B a di Bwa kale nan mouda tout kidnapè vòlè. Kèt mesye gade yon plezi e sèl ayiti ou pou jwenn ti plezi sa nap manifeste nap danse nap enjoy nan lòt peyi yo se libète. Pdtt non Che nou se pa kòm sa Se pdtt Mete konpa atè. Di m ki kote w pral nan manifestasyon hein pou w jwenn ti rara w konsa pou w ap enjoy ou. Gon seri de kretyen ki pran pòz yo pap danse rara paske se vodou men yo toujou patisipe nan ti manifestasyon jis pou yo kapab danse ti rara. Mete koze atè. Sa vle di la ou menm se Kisa w vin fè la? Filozofi bwa kale a? Ou pa an Ayiti souke kòw m konnen bae la manke w mèt souke kòw ou pa bezwen wont ou mèt souke kòw souke kòw kont lensekirite souke kòw kont bandi souke kòw pandan wap panse ansanm avèk manchèt ou egzèse ponyèt ou egzèse kòw di seyè a baw fòs Gou mate nou men nou pat janm konn bagay sa yo tande m tande m m pat ka tout se pat nou menm sòdi nou pale vre konsa nou menm nou menm te gen prensip pap nou nou te gen kòmandan kòm premye chèf zòn chèf zòn bon bon chèf nou pa gen gang sòdi nou nou pa gen vòlè sòdi nou nou pa gen moun kap touye moun sòdi nou e pa paske nou menm ou wè nou wè stil nou konpòtman konsa nou gen lin pa nou ou wè nou menm ki timoun sòdi nou nou konn sa k rele grangou nou konn sa k rele mizè. Nou konn sa yo pa genyen tou. Li pa bò kote w? Hein sa k fè li pa bò kote w? Pask nou konnen espwa demen an e pou nou tout li ye. Alelouya! Gwo pòs, pòs malèt sa yo, nèg ki vin rive yo, ou konprann pitit yo pa bò kote nou. Men nan bouda pitit nèg sa yo, ti milat, èske w janm wè yon ti milat nan lari a, yon zam ap rale moto, ap rale machin? Mete nou an plas non ti jenès sa yo. Ayayayy! E yo fè nou sa, nou pa t konn sa papa. Nou bat kont sa, epi tou Solino pap kraze tou. Mesaj pou lemond, nap di lemond, Solino se sinyal la nou ye, e nou egzanp la, e nou peyi a, nou k fòs la. Toujou menm ansanm ansanm nou pi fò. Ayiti bèl, fò nou travay pou n fè l bèl, fò n goumen, fò n rache, fò n boule, fò n debarase tout fatra k gen nan peyi a pou n viv. Nou santi n pa kab ankò, nou pa kab ankò, nou pa kab ankò, madanm, pitit, lekòl, 6 mwa, 1 an, e n pap travay, nou ti degaje. Ou wèn ba vòlè. Fon jan men wout ou toujou tiye nou pou mouri depi pèp la tap mouri li bon kout se vòlò yo kidnapò yo sengledou yo moun ki pa vle nou anyen an menm manmanm paka al anba lavil menm paka menm papam li paka menm al la non kounya la m chita la map tann yo konprann kounya la m pral visye m pral gang ou dim vin manyen zam non papa men nap pranl nan bon sans lan. Se revandike pou zòn ou. Tout moun solino leve kanpe. Leve kanpe. Epi tou solino renmen moun tou menn. Epi dan. Ya tchou. Gede bagay yo di. Yo di yo fè yo di solino manti. Solino pa fè abi. E mwen kou ti tonton. Kit kit komande baka fè abi. Kit atache baka fè abi. Paske kote abi a soti konn kote yo. Al nan moun a gwo pòch yo kote gen gang vòlè kap tiye moun maten midi e swa ti machann yo. Solino nou menm nou pa neve konsa bon tout ti machin ka leve op si jou 4 è di maten 5 è di maten sa ka prann fig sa ap tout bagay nèt se tout bagay nèt nou menm an neve twòp nou ti jèn gason ap leve yo al vòlè bay moun manti ou vòlè a inè 1 a 2 ou mouri plat bòy men solino nye nou paka vòlè men solino nye nou paka vòlè Nou kitel pou neg bèlè yo. Omba konnen renmenm depi neg la sav li ye li pa labo li se bandi sil ye nan fot bounda yo ou kontan ou kontan ou fache ou fache depi solino vin antre ou vin detounen nou apre la tonton malè ou menm kote pou m ale m pa gen 4 mil dola ameriken mal moute kòm anlè pou m al nan fèmen kay kote map travay mwen nou pa banm wout kounye a m pral okipe nou pou m maron kite zòn mwen an. M bay pwoblèm. Kanapé fè pou bwa kale ya men se nou menm ki te bwa kale ya. Se nou bwa kale ya. Sa vle di Bwa kale kanapé fè ya se sezon 2 e nou ki te fè sezon 1. Se nou pèp nou atè nou di bandi pap vin viv nan zòn nou, bandi pap dirije nou, nou tou pase mesaj la, kanapé fè pranl, nou anbrasel epi nou di dizay Mèsi epi n di Milite de ti Job mèsi epi n di Solino pou lavi Solino pou lavi respè pou tout kòmandan yo epi tou konsa chèf dabò pèp dabò men mi medi a men maryaj la wi bon bon bag la. Bandi sa yo fè maka manyen kòb, yo fè maka foksyone jounen jodi a. Gad kote misye sot leve manchèt wouye sa. Bandi yo fèm tounen yon indien. ya a menm. Gade kijan m ye, gad kijan map viv e pandan setan map fè pakèt jan m pa menm menm lajan m paka manyen menm bon poukisa la menm pou pèp la soufri konsa nan pa sa non manchèt lan mwen sa ou fèl menm pase wè manchèt sa depi nou wè mechan sa yo vòlè sa yo bandi sa yo nap rache yo nap boule yo paske lè yo pran malere malerèz nou yo yap fè yo pase mizè yon lè yap lage kidnapin yon ekip bann vye bagay nan peyi a nou menm Nou pap asepte sa nou menm ti jèn solino paske nou menm se tèt ansanm nou ye nou renmen viv ou konprann paske menm si nou menm ti jèn solino se vre nou pa gen mwayen lan men nou pou nal anfèmen kay gon kote men nou menm nou reyini antre fanmi la e pou tèt sa ni pèp solino ni lapolis nou met ansanm pou nal dechouke kidnapè sa yo volè sa yo ki enpeche pitit nou yo al lekòl ki enpeche nou viv Paske peyi a pat sipoze konsa ou konprann e map di tout pèp popilasyon an kap swiv mwen kap gade mwen di yo mèsi paske tout jounalis yo kap sèm avè nou yo kap swiv kijan nou ye paske nou menm nou ta vle peyi a yon lòt jan peyi a pata sipoze konsa e depi nou jèn yo nap rache yo nap boule yo. Operasyon rache vòlè Operasyon rache vòlè Operasyon rache vòlè. Vwala medam matmwazèl ze mesye se konsa ebyen sitiyasyon an tap dewoule nan solino popilasyon an òganize gwo manifestasyon jounen jodia pou di operasyon rache vòlè yo pa nan rans aba ensekirite sou tout fòm nou gen yon lòt sitwayen ansanm avèk nou la Ebyen frè pa mwen poukisa w prezante devan laprès jounen jodi a? E kontan rankontre ak laprès maten an pou nou kapab pale sou e konjonkti politik la. Nou kontan tou. E depi dè jou nou aprann e nan medya yo ke pouvwa an plas la, pouvwa Ariel Henry nan tèt li a, chwazi, m kapab di deloje, delokalize, e m kapab di fèt 18 novanm nan ki tradisyonèlman konn fèt nan Akayè ke nou konnen ki se site e m kapab di drapo peyi a se la l konn fèt. Se la Catherine Flon te koud bikolò nou an. Men jodi a nou aprann ke pouvwa a deside se Okay, Okap. li prale. Donk nou menm nou di ke sa yo pwouve ankò yn fwa volonte pouvwa a genyen avèk kominote entènasyonal la pou pyetine, pou banalize, pou pase anba pye yo tout dat istorik peyi sa a e jodi a nou menm nou di kòm sitwayen, kòm moun k ap fè politik. Nou pa kapab rete silans devan sa e k ap fèt jodi a. Men, nou konnen tou genyen Okap ki se dezyèm vil peyi a, sa l reprezante e sa Moïse Jean Charles, kòm moun ki toujou di l dan lopozisyon ni nan goch, sa l reprezante Okap. Nou pa di Okap se pou li men nou konnen an kad de mobilizasyon si jodi a Ariel ap kouri pou bwa kale nan lwès e l chwazi pou l al fè mouvman li e m kapab di aktivite 18 me yo okap sa vle di egzakteman sa sa vle di kounye a nou dwe kesyone tèt nou lè pitit deyò de desalin lè bo fis e bo frè de desalin nou dwe poze yo kesyon e si tout fwa sa pase e nòmal e nou ap di tou nou konnen chak kote pouvwa sa òganize yon aktivite Li toujou kite fatra lè l ale. Efektivman e lavalas yo wi. Efektivman e lavalas yo wi. Yo mache avèk tout fatra yo dèyè yo. E sa k fè m te di moun nan Nò veye. Ay moun sa yo gen giyon sou yo depi yo pase yon kote e tankou kal monson yo wi. Yo tou gate zòn nan. Fòk nou fèt atansyon pou pa gen 2 fwaye 2 gang ki al monte nan dezyèm vil e peyi a. Nou menm nou mande moun Okap si jodi a Ariel e avèk tout moun ki avè l anba anba nan pouvwa kapab deside Pou al fè 18 me Okap, sa vle di tout moun ki abitye mete Okap tèt anba yo e menm nan lwès la la, ebyen yo nan pouvwa a e s on antant ki jwenn ant pitit deyò Desalin yo, ant bo fis e bo frè Desalin yo pou yo al òganize l Okap e nou di ke nou menm fòk Sitwayen, moun kap fè politik nan peyi a yo, leve kanpe prese prese pou nou panse Ayiti paske jodi a Me Ariel deside li pral fete 18 Me Okap e ou ka rive 18 Novanm li di ou se Wanament. Konsa l tou l kapab di ou li pral fè l malpas. Li pral fè li lè Ziwa. Donk nou pa kapab dakò jodi a pou 2 moun ki te di yo se 2 patriyòt, 2 moun ki te di yo se 2 moun responsab pou yo akote Ariel Henry pou yo aksepte deriv sa yo ap fèt. E m di fòk nou kesyone enplikasyon pitit deyò e m kapab di moun ki rele tèt yo pitit Desalin. Dezyèm bagay. Non e pa pitit Desalin. Moyiz Janchal se pitit Boukman. E pitit boukman li E pitit boukman Moy Li pa pitit desalin Si li te pitit desalin li pa tap dwat e gòch Li dwat e gòch wi Dwat e gòch Ayma a konprann Dèfwa la nan gouvènman l li gen ti minis li epi li fè je l chèch. Sa rele dwat e gòch donk pitit Boukman misye. Nou ap gade Lafrans nan koperasyon l avèk Ayiti ki pran 17 moto boksè ki pa menm vini 25 mil dola ameriken. li fè pnh la kado. Nap di la frans nou konnen ke pwoblèm li gen ak ayiti depi aprè 18 novanm 1803 e sak koz ou pap janm jwenn vètyè nan oken diksyonè fransè e se yon gou amè k rete nan bouch yo e moun sa yo si wap gade medya Fransè yo. Si w ap gade, mwen m son fidèl e m kapab di e oditè Radyo Frans Entènasyonal, RFI. Mwen toujou swiv Frans 24. Yo pa janm di anyen ki bon, ki kòrèk sou Ayiti. E se nòmal pou Lafrans kapab. Deside pran 17 moto boksè pou l bay pnh la. Krenn gwo chale yo pa, wap bal mitrayèt, wap bal fòmatè, wap bal tout kalite bagay, alòske nou kontribiye nan mete gang nan peyi a, pouw batay Aristid, pou jete Aristid an 2004, se prè de 18 milyon ewo la Frans te voye nan peyi a pou te fè konba sa, jodi a pouw ede peyi a konbat gang ke nou menm nou patisipe nan mete, Wap fèl kado 17 moto boxer mwen panse ke mye vo li te rele izo nan vilaj ti lapli nan gran ravin nenpòt moun ki gon fwaye gan kay nèg sa yo bezwen moto pou yo deplase ou ta fè yo kado motosiklèt paske m konnen yo plis anvi sipòte gang aktivite kriminèl ke yo sipòte ayiti nou menm nou denonse sa e se nòmal vre kò gwoup la ap toujou chèche de moun San gou, de moun malpwòp pou yo mete opouvwa. Paske, yon moun pa ka deside ba w sa l vle menm de lè w ap mande si l konnen w se moun ki gen nen. Si e pa te moun kòm Ariel Henry e konsò ki opouvwa, Lafrans pa ka janm pèmèt li, janm oze l pou li ba nou 17 moto boksè ki pa menm koute 25 mil dola ameriken. E mwen panse ke. Se pa pou la premyè fwa, nou sonje gon minis sante piblik, yo te fè fè foto ak de twa ti bokit. E resaman la, Tolbert Alexis t ap fè tole sou rezo pou 10 balon. Se senp! Se senp! Gon ti pwovèb kreyòl ki di koulè chen an koulè kaka. L osi senp ke sa! Sa w sanble se li yo ba w. Fason w trete moun lakay ou se konsa yo ap trete w tou. Si dirijan yo te mete yo nan yon nivo, ebyen etranje a t ap wè nasyon an nan yon lòt nivo. Se paske dirijan yo se yon pakèt bann ti visye, ti sousou, ebyen yo trete yo, yo trete nasyon an menm jan tou. Osi senp ke sa. W ap gade minis sante avèk ti bokit. Konbyen yon bokit vann? Lè w tande chak ane konbyen milya bidjè pèp ayisyen, ou pa konn kote lajan sa yo fè. Pandan Taïwan gade nou ap aranje fè gwo bagay nan stad an Repiblik Dominikèn, epi an Ayiti w ap gade ansyen depite avèk on ti on ti sak plen balon. Bagay ka chene pa t di sa wi. Humm ala traka pou lave kay tè. Nèg yo sanwont vre wi. Pèpè ke yo te fè yo kado. Mwen panse jodia e sa kap fèt yo se pa figi ayisyen non kominote entènasyonal ap sal lap sal figi moun ki de konsè avè yo de konze ki ansanm avè yo ki konprann ke yo kapab pase listwa peyi sa anba pye pase nou gon listwa ki sengilyè ki pa sanble avèk istwa okenn lòt peyi nan mond la paske nou Se Ayisyen, se Ayisyen natif natal ki te fè 18 novanm 1803. Mèsi bokou. Dapre w, pou ki sa pouvwa a vle fè drapo a okap paske ane pase yo te fè. Jodi a la a, genyen yon fenomèn bwa kale e nan Pòtoprens, nan Lwès e ki prèske ap gaye nan tout peyi a. Donk, jodi a pouvwa a santi l pa twò konfòtab e pa bliye pouvwa a ap pèdi, m kapab di, yon seri de konfyans kèk fwaye de gang paske gen yon batay pou gang ant 2 moun ki nan sektè prive e moun ki nan pouvwa e sektè politik tou jodi a yo estime ke sous matla pa twò fasil e byen pou yo alèz kabarè pa bon yo oblije pral fèl okap men pa bliye ke pouvwa gon seri de moun ke yo bezwen mete an konfyans pa egzanp lè 2 jèn toutouni ki ap flannen nan pouvwa se Ariel kap chèche kèk kalson pou mete sou yo se genyen ladan yo se moun okap yo ye. E jodi a se nòmal pou Ariel ap flannen moutre ke li pral fè aktivite Okap, talè wap tande lap deplase Vètyè tou, li pral fè Vètyè yon lòt kote. Mwen menm mwen kwè tout sa yo se de bagay pou Ariel pa fè yo. A Moïse Jean Charles ni a 2 mesye toutouni yo. Yo jwenn yo e a 2 ti jèn kowonpi ki pase nan tout sektè politik nèt, nan tout ekip politik e yo jwenn ni tou ak Moïse pase pou popilasyon an. Tout peyzan an liy ki fè nou onè pou yo prezan jodi an nan konferans de près sa a. Se yon plezi. Konferans de près sa a objektif li se mete popilasyon an okouran, tout sosyete an, ke nou lanse yon petisyon pou fòse Legliz Episkopal Dayiti dedomaje sosyete ayisyèn nan pou zam. avèk bal ke dcpj jwenn l ap enpòte nan peyi a sa fè setan. N ap remake ke anpil Ayisyen, e nou konnen l, anpil Ayisyen gen anpil kesyon yo toujou ap poze tèt yo sou sitiyasyon peyi a. Se ki bò tout zam sa yo sòti pou vin jwenn ti mesye yo ki dabò se de moun ki te fèt bon, Men gras a zam ke yo genyen pou yo kapab komèt dè krim, yo vin dè gang. Dezyèmman, se kòman zam sa yo fè rantre nan peyi a. E twazyèmman, ki moun ki fè zam sa yo rantre nan peyi a. Twa kesyon sa yo, nou kòmanse jwenn repons yo atravè dcpj ki pwodui yon rapò. Rapò sa a, li jwenn ke. Legliz episkopal sa fè lontan lap rantre zam ak minisyon pou detwi lavi popilasyon an. E nan objektif sa nou te di ke nou pa kapab antan ke sitwayen nou di tèt nou nou konsekan, nou konnen ke la se pou nou li ye, nou te di ke nou pa kapab rete. endiferan fas a sitiyasyon sa a. Se sa k fè nou lanse petisyon sa a. E nou lanse petisyon sa a sitou paske nou konnen parapò avèk dosye sa a, gen anpil moun ki pa vle afiche yo paske se pa yon ti dosye l ye, se dosye gwo gwo tonton moun Se de krim transnasyonal. Gen moun ki pap oze pale de li. Gen moun ki pap menm oze di ke yo viktim de li paske yo konnen yo ka jwenn reprezay. Men sepandan atravè yon petisyon, nou konnen moun nan pa oblije fè twò gwo tonton efò pou l di wi li aksepte ke dcpj mennen ankèt la e li dakò pou ke Legliz Episkopal dedomaje sosyete ayisyèn nan. Nou menm nan Fòs Pòtoprens, nou twouve li nesesè pou ke popilasyon ayisyèn nan rejwenn nou nan petisyon sa a e answit akonpanye nou nan rès konba ki gen ki gen pou dekoule apre petisyon sa a pou ke viktim ke nap resanse nan tout teritwa nasyonal la, viktim de tout zak, moun ki pèdi byen yo, moun ki pèdi pitit yo, moun ki pèdi, m te kapab di tout pwojè ke moun nan te genyen li pa kapab mete l an èv pou li kapab ale vè lavan. Tout moun sa yo, nou konnen byento. yo gen pou nou rejwenn nou nan baz de done ke nap fè la, baz de done ki konsène viktim de ensekirite sa yo, pou ke nou pote doleyans sa a bay enstans konsène yo e ke moun sa yo pou yo jwenn reparasyon e restitisyon pa rapò avèk pèt ke yo fè. nan dosye ensekirite k ap ravaje peyi a sa fè prèske yon dizèn dane. E genyen anpil bagay ki pou ajoute e kòdonatè a li menm ki genyen bokou plis de konesans an la matyè, m ap pase l mikwo an epi answit pou nou kapab kontinye avèk konfrè nou yo la. Mèsi bokou. Nou pa vle ke dosye sa pami tout lòt dosye ki fèt deja anndan sosyete a, rantre nan tiwa. Se sa k fè, nou vin mande popilasyon ayisyèn nan pou li sitou gen yon zye sou Legliz Episkopal. Tout moun konnen ki vokasyon Legliz genyen. Tout moun konnen ki sa Legliz la sipoze fè anndan sosyete. Men malerezman, out de vokasyon sa a, Legliz Episkopal pito. achte zam avèk bal paske pou yo bon mwen ka ganye nan kesyon krisyalize moun an Ayiti. Jodi an, bal avèk zam kreye vyòl, kidnaping, moun k ap mouri, gon kantite jenn gason, jenn fanm n ap pèdi nan peyi an. Se konsekans zam avèk bal. Dcpj fè premye pa a. Li mennen ankèt. Li dekouvri gen yon prezime koupab. M di prezime paske lajistis poko pran desizyon nan kad dosye sa. Nou konnen dosye sa li devan kabinè denstriksyon. Men nou zot antanke viktim de sitiyasyon sa, nou ap lanse petisyon sa avèk yon pi gran nonb de moun, non sèlman pou yo siyen l e pou pi devan nou mete yon komisyon de viktim de tout zak ke zam avèk bal fè anndan peyi an pou legliz episkopal dedomaje sosyete a. Vwala, medam, matmwazèl, se mesye w tap koute divès sitwayen ki konte lanse yon petisyon pou ke yo mande legliz episkopal fòk ke li dedomaje Sosyete Ayisyèn. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken kote vòlè ap denonse vòlè pèp ayisyen. Senatè Youri Latortue sa fè lontan nou pa wè humm sè mon chou wi senatè Youri Latortue dosye paspò a konbyen lajan nèg yo ta fè chimen kwochi la senatè ban nou limyè non. Senpleman nan anbasad Dayiti a Washington nou pèdi 7 milya 500 milyon de goud pandan lè 6 dènyè zane. 7 milliards ha good. Nan nèg kap vòlè kòb paspò. 7 milliards 500 millions de goud. Kòb sa a ke nou pèdi a an desanm mwen di men kòb ke nou pèdi. Ariel Henry pou yon kominike yo di ke dezòmè kòb Washington nan yap voye l nan dgi. Ok apre. An desanm wi. Le 6 fevriye mesye yo bezwen revòlè kòb la yo fè yon lòt kominike yo di yap voye kòb la Washington. De ki mesye wap pale? Mesye ki la aktyèlman yo. Wap pale de premye minis Ariel Henry? Premye minis, wap wè se lè 2 kominike. Donk menm bagay la. Menm bagay la. Alò, sa m remake, nan anbasad Dayiti a Washington, yo fè minimòm 10,000 paspò chak mwa. Paske nenpòt kote w ap fè paspò dan lemond, depi se pa ann Ayiti, se anbasad Dayiti a Washington pou fè l. Si w Gwadloup, ou peye 250 ewo pou ekstrèm ijans, ou bay dokiman, yo voye l Washington. Si w an Frans, Washington. Si w Sendomeng, Washington. Ebyen, chak ane, Ou te dwe genyen 1 milliard 500 millions de goud ki te soti de Washington pou vinn nan DGI. Pou paspò sèlman. Pou paspò sèlman. Ebyen, laissez-moi vous montrer. Ebyen, j'ai le papier de la DGI, paske m pa ka pale san m pa ba nou exactement sa k pase. Ebyen, le papier de la DGI, sa l di, hein, sa li di, papier DGI a, li di ke. An 2020 yo pa voye anyen, 2021 yo voye 1 milya 200 milyon. Lè Jovenel mouri a la, yo resi voye yon ti kòb. Ou konn konbyen kòb ki pèdi? 7 milya 500 milyon de goud. Ke. Li pa pèdi, li pa pèdi senatè, li nan men nou. Ha ha! Li pa pèdi senat, kòman lajan fè pèdi? Kòman lajan pèdi pèp ayisyen? Li nan men nou, lè dirijan Ah I nan men diplomat yo li pa pèdi on moun pral dim lajan petro caribe a pèdi non li pa pèdi bon tout moun kite gagote l yo yo la preval mouri ak divès lòt ki mouri men pifò lajan la moun kite siyen kontra yo la lajan pa pèdi e nou poko deside jwenn li Papa Esye kite m eksplike w kòman dirijan nan peyi Dayiti vòlè. Atò pou tande konbyen milya konsa k ap disparèt epi kounye a la w ap gade se anbasadè fransè a k ap achte 17 ti moto pou lapolis. Pou m eksplike w kòman dirijan ayisyen vòlè. Yo rive yon kote, yo nan yon pòs, yo kòmanse fè kòripsyon. Iral yon lòt li mete li di, Ou pa bezwen di moun kòman nap jere tèt nou non. Yo tout ki vin nan bwat la nèt pase se youn ki di lòt, youn ki di lòt, youn ki di lòt, rat konnen, chat konnen barik mayi a rete la. Èske ou konprann? Youn di lòt, youn di lòt, youn di lòt, youn di lòt. Nou tout ap fè kòripsyon. Nou tout gen lajan. Nou tout milyonè. Nou tout milyadè deja nan vòlè. Men nou youn pa ka deklare lajan. Konbyen ansyen senatè, konbyen ansyen prezidan, konbyen ansyen depite nan peyi Dayiti, konbyen diplomat ki milyonè men yo pa fouti deklare lajan. Tout toujou parèt figi yo. De fwa pèp ayisyen gon seri de bounda monnen Lèzetazini di lap bay pou dis pou dat pou sesi pou sela. Politisyen yo gen plis lajan sa wi. Eeh m di yo gen plis ke sa. Men se telman nou fè lajan nan vòlè nou pa ka deklare l. Kote w pral pase pou deklare l. Bon se nan leta w ap vòlè ou pral deklare l. E si w deklare l ou ap ka vòlè ankò. Pase ULCC pral pati dèyè w. Ou pa ap ka fè kòb ankò. Ou pa gen enspirasyon pou w kreye anplwa. Se nan vòlè ou bon. Eske w konprann? Se kòm si M rive nou bwat. Gen posiblite pou ke chaje lòt jèn ki kapab travay. Men m kenbe l an otaj. M rale yon lòt m di pa kite moun konnen non. Lòt la rale yon lòt li di pa kite moun konnen non. Lòt la rale yon lòt li di pa kite moun konnen. Se konsa. Ebyen tout bwat la nèt se vòlè k ladan. Nou toujou fè figi nou byen di. N ap pran ti bokit. Nap pran ti balon, nap pran ti motosiklèt, nap di mèsi wi anbasadè. Donk, tout lòt nasyon ap di ou peyi a son peyi pòv, tandiske majorite dirijan yo milyonè pèp ayisyen. Eske ou konprann sa map di w la? E ou konn sak grav la, lè konsa lentènasyonal pran plezi l pou l di w l pòv, pou l di ke w pòv paske l konnen son peyi ki tèlman gen kòriptè a kòwonpi, son bagay ekstrawòdinè. Men sa pa anpeche dirijan nou yo, yo ap di nou se pèsekisyon politik. Eske tu konprann? Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco, n ap kwaze demen maten sizè nan jounal tout Ayisyen konekte, bizou bizou,